Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nou te pale nou de Penitansye Nasyonal paske w kont reyalize yon pti dosye a pwopo paske laba a ebyen sitiyasyon vrèman konplike pou moun ki nan Penitansye Nasyonal. Dènye enfòmasyon ke nou pa ka fè twòp konfyans men ekoutè nou gen yon ti kredi a 50 pousan sou li paske y a bokou de jan ki repèt sa ebyen Dimitri Herard li twouve li nan yon sitiyasyon difisil oubyen li mete tèt li nan yon sitiyasyon difisil. Eske se yon sòt de sibtèfij paske la on nou fè kwa k'o penitansye nasyonal Dimitri Herard ne se porte pas trop bien, il prétend être un fou oubyen li frape pa maladi foli? Bon! Se petèt otan de kesyon on moun kapab poze tèt ou. Men la a, sa kapab rive. Enfòmasyon an ka pa vre, paske nou konnen ke souvan gen bòz nan lari a. Men souvan tou konn gen verite, paske nou sonje lè yo arete chèf gang, youn nan chèf gang G9, Jooma, dayè misye te gentan fou pran lari, Epi misye rive nan penitansye nasyonal se lè menm choz ki se repèt o pwen ke yo fè apèl ak youn nan manm fanmi li pou kapab vin netwaye misye chak jou paske li te konn fè bezwen li sou li. Men ekoute jounen jodi a la a. Imedyatman, Dimitri Herard rive nan Penitansye Nasyonal, ebyen se enfòmasyon sa ki tonbe, enfòmasyon ki fè kwè, ebyen Dimitri Herard aparaman ta sanse retwouve li nan yon move sitiyasyon. Lenfo a di komsa, bagay yo vin konplike daprè sa yo di, Dimitri Herard komanse fou nan prizon an, sètadi penitansye nasyonal, ansyen chèf sekirite defen prezidan Jovenel Moise ki fèk transfere nan penitansye. Donk aparaman misye pèdi tèt li, maladi foli pran li, men lè w t ap viv byen, ou te nan liks epi w wè du jour au lendemain, Bagay la tonbe baw se komsi ou sot anlè epi ou tonbe. Ebyen se kapab vre. Men nou diw nou menm nou baw enfomasyon sa o kondisyonel. Gen yon lot enfomasyon pou neg ki nan penitansye yo. Map mandem eske se zonbi Jovenel Moise ki komanse ap manifeste paske gen neg yo menm neg sa yo gen sertifikasyon ke neg sa yo te patisipe nan krim nan les mercenaires colombiens malgre yo deklare ki zon ete tronpe. Parce que la mission de tuer ou assassiner le président de la République ben sa pat nan tèt yo. Ekoute, mesye sa yo ki te deja antreprann demach pa bò kote avoka yo pou pa transfere yo nan Penitansye Nasyonal de pè pou yo pa touye yo. Paske la a si a de prizonye ki yo menm renmen prezidan men arive o Penitansye Nasyonal Ce sera peut-etre le couloir de la mort pour ces mercenaires. Ebyen fòm di nou, nèg yo nan penitansye nasyonal, men antre tan, peyi Kolonbi li menm kòmanse ap plenyen. Nou pa oblije ap plenyen bon, se djòb sa nou te lage yo pou yo fè, epi n ap plenyen pa gen bagay konsa. Se koperasyon diplomatik. Peyi Kolonbi rele anmwe pou kondisyon 18 mèsenè kolonbyen yo. Humm ki ap viv nan prizon peyi dayiti aprè yo fin jwenn arestasyon yo pou zak sasinay sou defen prezidan Jovenel Moïse. Daprè Carlos Carmago yon emisè ki te vizite mesye sa yo, kondisyon mesye yo pa bon ditou, depi w nan penitansye nasyonal mwen di nou sa deja kondisyon w pap bon. Si w te konn viv nan liks ebyen ou kapab leve yon bon maten ou mouri paske laba se lanfè anfas. Mesye yo se atè y ap dòmi, yo pa ba yo yon ti manje de fwa pa jou epi gen 20 lit dlo sèlman pou 18 kolonbyen ak 2 ayisyen pou yo bwè. Sa ki lakòz gen nan mesye yo ki megri anpil, kay yo nesesite yon asistans medikal san pèdi tan. Nan prizon an, toujou daprè rapò Konmisyon an, mesye yo minote 24 sou 24. Genyen yo mare yo pa pè ak yon sèl minòt. Komisyon an plenyen tou pou prizon kote mesye yo ye a ki chaje ak moun, e nan kacho kote mesye yo anpile Solèy pa antre la. Komisyon medyasyon an di malgre dcpj ak FBI gen tan kesyone mesye yo plizyè fwa deja, men prezime asasen yo poko janm jwenn otorizasyon pou pale ak yon avoka. Nan sans sa a, responsab komisyon an Carlos Camargo mande yon asistans legal pou mesye mèsenè sa yo ki selon li menm pa konnen dwa yo. Humm! Tèt chaje! Ou sòti lakay ou, ou t ap sèvi lame, ou pran retrèt, ou bay tèt ou yon lòt oryantasyon, yo fè apèl avè w pou w vin fè yon misyon nan lòt peyi, lè w rive ou wè ou tchwe yon prezidan. Bon ki sò ou panse ki t ap tann ou ankò? M ta renmen konnen. Si w tchwe yon prezidan, paske ou te kab rive nan dan misyon an epi ou fè bak men, hum! Kòm se kòb la w te vin fè. E yo fè m konnen aprè nèg yo fin fè zak la gon kote yo te ale ebyen nèg yo se kale ap kale kò yo nan jounen jodi a la. Se sak poutan nou. Ebyen sur le cas de Dimitri Herard et ces mercenaires là c'est à dire situation an vrèman konplike Pou mesye sa yo nan penitansye nasyonal. On va refermer avec une petite vidéo. Se janw de video la ben sa bay anpil enkyetid paske a chak moman ya de jan ki yo menm fon de revelasyon finalman nou chaje avèk pwofèt e pwofetès nan peyi a sè dènye tan men eske yap bay manti eske yo bay la verite deja yo bay anpil verite sou lamò Jovenel Moïse yo bay verite sou lamò Claudy Gassant. Men, sa kapab rive jounen jodi a ke chak moun, lefètke yo wè gen verite k ap bay sou kesyon sa a, kapab konvèti tèt li an pwofèt oubyen pwofetès. Men de tout manyè, si w resevwa yon mesaj pou di yo bezwen pale avè w, Bondye bezwen pale avè w, met ajenou, priye pou konnen si se vre. Ou gen dwa pa yon kretyen men ou kapab kominike ak Bondye. Genyen yon sèvant, sa fè kèlke jou, ki li menm fè yon prediksyon sou ansyen couple prezidansyèl Sofia et Michel. Qu'est ce qu'elle a dit? Koute sa. Bonswa Ayiti, bonswa lemond antye, bonswa kapital Pòdòprens e bonswa Mesye Louko Désir, nou salye w dan le non de Jezi. Se Lesenyè ki voye nou ba ou nan Radyo Eklè. Nou sòti di kote Denri. m ap travay pou lesenyè e lesenyè menm ki voye m nan radyo eklè ok kòman lesenyè voye w ou se ou se advantis ou se ki relijyon w nan jezi kris pap vin chache relijyon ok jezi kris ap vin chache moun ki fè volonte l ok moun li rele pou travay pou li donk se ou sèvi bondye wi m sèvi bondye kòman bondye fè voye w nan radyo eklè bondye voye m nan radyo eklè pa yon revelasyon. E lè l voye m nan eklè, li rale mesye Louko Dezi ban mwen. Ok. Li gale pye l, li gen yon soulye nwa nan pye l, e bouch pwenti. Li rale, epi li rale tèt mesye Louko ban mwen. Li di m ou pral kote mesye sa. A lèd de mesye sa. wap jwenn otorite ke yo m voye ou kote yo a. Ok donk se nan dòmi sa son rèv ke w fè oubyen yon vizyon fè? Wi se nan dòmi, nan dòmi e mwen vin fèl yon dezyèm fwa ankò m di bon pliske le senyè voye m m pa gen le chwa mwen prale. Ok ki mesaj ou gen jodi a de Bondye? Mes mesaj mwen genyen pou otorite yo spesyalman mesye Michel Martelly dezyèmman madam Sophia Martelly twazyèmman. Madam Martine Moise, Le Senyè voye di yo Li bezwen yo, Li bezwen nanm yo, e Li pa lwen pou L retounen. E moun sa yo, yo chè, yo chè pou Li anpil. Li p ap pèdi yo, sou zoken pretèks. Zye L sou yo, Li jete rega L sou yo. Espesyalman Mesye Kenneth Michel, Le Senyè fè yon gwo bagay pou li. Li te voye nou kat fwa nan travay li. Lè nou t ale premyè fwa, li te pale avèk nou. Dezyèm fwa n ale, nou pa jwenn ni. Twazyèm fwa n ale, nou te kite nimewo telefòn nou, nou pa t resi jwenn, nou pa t jwenn li menm. Lesenyè di li fè yon gwo bagay pou li. Li mande m pou m al lakay li pou m priye pou li. Kiyès w ap pale? Mesye Kenneth Michel. Kenneth Michel, kiyès se? Pitit Smack Michel. Oh se pa k Michel trè byen ok. Ya e le senyè di a pèp ayisyen oditè oditris kap tandem senyè a di poum di nou men ni sou peyi a se li menm kap libere peyi a li kite tout sak te fèt yo pou yo te fèt men konnya se menn menm ki sou peyi a li bezwen libere peyi a e le senyè dim poum di a pèp ayisyen. Nou gen pou nou gen yon nouvèl Ayiti. Men gen yon bagay ki pral pase trè byento. Mwen pa konnen ki jou, mwen pa konnen ki semèn, mwen pa konnen ki mwa. Men an verite kite m di ou gon bagay ki pral pase. Mwen menm mwen pa konn kisa l ye. Jezi Kris pa konnen ki lè Papa l ap vini. Mwen menm mwen pa konn ki lè. Men Lesenyè mande pou nou fè lapè. a tout moun, tout pèp ayisyen. Le Senyè mande pou nou fè lapè. Spesyalman Madam Moise. Madam Martine, le Senyè di w rapid rapid jwenn avèk mwen. M ap kite nimewo telefòn mwen nan radyo a. Mwen pa konn kòman w ap fè pou rejwenn avèk mwen. Le Senyè voye di w, A mwa la vanjans, a mwa la retribisyon de mechan. Dites le Seigneur Jesus. E map di ou sa, mwen konnen nou pap nap tande, nou pap akonpli sa Bondye voye di nou an. Men an verite kite m di ou, kelke swa moun ki prè pou la gè le Seigneur di non. Kelke swa moun ki prè pou la gè le Seigneur di non. Le Seigneur di li lè pou peyi a libere, li lè pou peyi a delivre. Peyi a anba pouvwa djab, li bezwen libere peyi a. Oditè kap tande m. merci ke Bondye beniw. Québec kite nimewo telefòn ou paske moun yo kanmenm ap rele ou madam Martine Moïse avèk mesye Martelly madam Martelly kite nimewo telefòn paw non. Nimewo telefòn mwen se 32 32 53 53 03 03 37. 37 kijan ou rele? Mwen rele soeur Philippe Inocine. Soeur Philippe ok. Inocine mwen Henry. Trè byen. E madam Martine tou sil ta vle rejwenn avèm lap rejwenn avèk madam.